Wi Non Mèsi Mèsi bokou Mèsi anpil Silvouplè Souple Tanpri Madanm Madmwazèl Fanm Zanmi. Fi, mesye, tifi, gason, tigason, nonm, nèg, gason, etranje, etidyan, pwofesè, frè, sè. Etidye, eple, konprann, sonje, depanse, desann, aprann, renmen, vle, bezwen, reveye, chita, kwoke, anseye. aprann, leve, rekonèt, bliye, blese, bwè, bwose, bay, ban, ba, konnen, konn, achte, achte. Achte, danse, antre, asepte. Paj 44. Ki moun ou ye? Entwodiksyon ak prezantasyon Bonjou mesye, bonjou madanm, kòman w ye? M trè byen mèsi, e ou menm? M pa pi mal. Ki kote w rete? Mwen rete Dèlma 65, nimewo 75. Ki metye w? Ki metye w? Mwen, m se pwofesè. E ou menm? M se doktè. Poukisa w vle pale kreyòl? Paske m gonw klinik medikal, m travay ak anpil Ayisyen. Bonjou mesye. Bonjou madam. Koman ou ye? Mwen trè byen mèsi e ou menm? Mwen pa pi mal. Ki kote ou rete? Mwen rete Dèlma 65 nimewo 75. Ki metye ou? Mwen se pwofesè. E ou menm? Mwen se doktè. Poukisa ou vle pale kreyòl? Paske mwen gen yon klinik. Mwen travay ak anpil ayisyen. Paj 40. Analize la fanmi papa, manman, pitit, frè, sè, mari, madam, mennaj, Fi an se marye, bèlmè, bòpè, tant, matant, tonton, onk, plase, marenn, parenn, Fiyèl, kòmè, makòmè, konpè, monkonpè, zanmi, tifi, tigason, madmwazèl, jèn, granpè, granmè, granmoun, adilt, adilt. Fanm. Nonm. Kouzen. Kouzin. Neve. Nyès. Bòfrè. Pitit. Selibatè. Bèlfi. Paran. Fiyanse, marye, bèlmè, bòpè, tant, matant, tonton, onk, plase, marenn, parenn, Fiyèl, kòmè, makòmè, konpè, monkonpè, zanmi, tifi, tigason, madmwazèl, jèn, granpè, granmè, granmoun, adilt, adilt. Fanm, nonm, kouzen, kouzin, neve, nyès, bòfrè, pitit pitit, selibatè, bèlfi, paran. vwazen, vwazin, timoun, jenn gason, jenn fi, jenn fanm, pitit pitit pitit, gran papa papa, gran papa papa papa, gran gran grann, pa egzanp, gran gran grann mwen. Kilès? Kiyès? Kiyès? Kijan? Kijan? Èske? Èske? Poukisa? Poukisa? Pou ki moun? Pou ki moun? Pou kiyès? Pou kiyès? Pou ki bagay? Pou ki bagay? Vè kè lè? Vè kè lè? Egzèsis, Konbyen frè ou genyen? Kilè? A kilè? Kisa? Kisa? Kisa sa ye? Kisa sa ye? Kòman? Kòman? Kouman? Kouman? Kijan? Kijan? Ki moun? Ki moun? Kilès? Kilès? Kiyès? Kiyès? Kijan? Kijan? Èske? Èske? Poukisa? Poukisa? Pou ki moun? Pou ki moun? Pou kiyès? Pou kiyès? Pou ki bagay? Pou ki bagay? Vè kèlè? Vè kèlè? Egzèsis. Egzèsis. Konbyen frè ou genyen? Konbyen frè ou genyen? Mwen gen kat frè. Mwen gen kat frè. Ki jan gran papa papa ou te rele? Ki jan gran papa papa ou te rele? Ki jan gran papa papa. Paw te rele Jan gran papa papaw te rele. Desalin. Pa banm manti non frèm. Pa banm manti non frèm nan. Se granmoun ou ye. Pou kisaw dim sa. Kot manje sa. Pou ki ou mwen kot manje sa. Pou papam. Pou papam. Ki kote papaw ye. Ki kote papaw ye. Li lopital. Li lopital. Podyab. Podyab. Kisal gen. Kisal ye. Li fè operasyon. Li fè operasyon. Mwen dezole. Mwen dezole. chaje, chèlbè, bab, jalouzi, fab, lavi, peng, bouji, garaj, haa, rap. Pwason Ji Vòlò Daso Pitit Piti Sachè Raje Zenglendou Pwazon Mikalaw Sak. chache a anraje anraje. maryaj kad fiyansay vin dak. Cha je. Cha je. Chèl bè. Chèl bè. Bab. Bab. Ja lou zi. Ja lou ze. Fab. Fab. La vi. La vi. Peng. Peng. Bouji. Bouji. Garaj. Garaj. Ha. Rat. Rat. Pwason. Pwason. Ji. Ji. Vòlò. Vòlò. Daso. Daso. Pitit. Pitit. Piti. Piti. Sachè. Sachè. Avantay. Avantay. Chany. Chany. Zany. Zany. Zanj. Zanj. Tripòt. Tripòt. Tripotay. Tripotay. Deblokay. Deblokay. Deblozay. Deblozay. Paj. fèmen, ouvri, ouvri, jwenn, jwenn, kanpe, kanpe, kite, kite, retire, retire, kouche, kouche, konte, konte, rekòmande, rekòmande, santi, santi, bay, bay, kriye, Pliye. Lave. Lave. Mete. Mete. Monte. Monte. Moute. Moute. Adwat, a la mano derecha, mouri. Mouri. Pase. Pase. Pati. Pati. Valorize. Valorize. Reziste. Reziste. Renmen. Renmen. Rele. Rele. Pèdi. Pèdi, rive, rive. Sitiye, sitiye. Sonje, sonje. Deplase, deplase. Fè sakrifis, fè sakrifis. Tonbe, tonbe. Koute, koute. Tande, tande. Aprann, aprann. Resevwa resevwa Santi santi Wè wè Vini vini Tande tande Ri ri Repoze repoze Rayi rayi Vwa ya je. Vwayaje. Travay. Travay. Vann. Vann. Vle. Vle. Ekri. Ekri. Refize. Refize. Penyen. Penyen. Chala. Tablo a, Mesye ya, maten yan, pitit vwazen yan, chemiz ble ya, chat la, marin nan, doktè ya, nonm nan, devwa ha. garaj la, pòm nan, legliz la, kanal la, fanm nan, pòt la, tès la, medikaman an, tonton an, bòs mason an, siman an, lekòl la. Sèks la, montay la, pastè m nan, pastè nou a. Mont la, mont la, tablo a, mesye ya, maten yan, pitit vwazen yan. Pom nan legliz la kanal la fanm nan pitit la tès la medikaman tonton an Bòs mason-siman-lekòl-la-sèks-la-montay-la. Tifi ou la ti fou la pastè nan pastè nou a pastè nou an egzèsis travay ak Vèt atik yo. Kay la bèl anpil. Pou kiyès kaye ya? Valiz la se pou mwen. Se valiz mwen. Se valiz mwen yan. Valiz la se pa m. Valiz la se pou mwen. Metòd kreyòl ayisyen. Paj 68, Bagay lekòl Metòd kreyòl ayisyen la Chèz la Biwo a Revèy la Lakrèy a Kreyon an Chifon an.